Bonjou Bonswa Sa pral depann de nan kilè wap gade video sa Map di w se premye fwa w pase chanèl la make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate youn nan video ke nap lage yo Video sa m fè jodia la m konnen gen anpil moun ki pap kontan avè l men nap oblije aksepte l paske verite a li menm li paka kache fòk verite a devwale paske nou paka pise kras pou pèsòn nou pa bay pèsòn regle biznis pou nou Video sa m fèl pou anpil pastè ki lage nan fè buzz pou biznis yo ka mache. Tankou pastè Gregory dènyeman ki fè yon buzz tank li tap pale de yon atis ki popilè pou yo te ka fè pou nonl te ka pase nan jounal pou popilarite l te ka ogmante. Anpil moun konnen ki pap dakò. Men si ou se yon moun ki tande, ki gen zòrèy ki gen je pou wè. M panse, dapre remak nou fè, w ap konprann tout bagay e w ap rive aksepte avèk nou. M ta swete w gad videyo a de kòmansman jiska lafen pou w ka konprann de kisa nou vle pale. Bon, sa pa twò enteresan, ann antre nan detay yo. M ap fè w tande pastè a ki t ap mande eskiz pou sa ke li te di Shoubou a. Diran moman priyè sa a, mwen te bay yon ilistrasyon de yon konsta ke m te fè nan yon otèl. Malgre m pa t site non pèsòn, detay yo te pèmèt moun devine kiyès. Konsekamman, li te inapwopriye. Lòske kèlke zanmi atire atansyon m sou sa, mwen rann mwen kont ke sa merite yon ekskiz. Donk mwen deja rele Shoubou e mwen prezante l ekskiz mwen pèsonèlman. Ok, yon moun ki gen lespri, ede m fè ti analiz sa a. Imajine w gen yon pastè ap preche, nou fè w konnen ke lè yon pastè ap preche, se Lesprisprri k pale avè l pou l vin pou l vin transmèt yon mesaj. Men si w ap transmèt yon mesaj, sa w ap di a pa verite. Kot Sentespri sa a ye? Antoulèka, n ap gade pou nou. Ann fin tande rès mesaj la. Kounye a, mwen vle prezante ekskiz mwen a Tabou Combo e a tout moun ki te santi ke yo te ofanse. Kòm nou te di, remak sa yo yo te fèt nan kadr priyè ke nou tap fè pou les artistes haïtiens. Video sa a, nou mete l disponible pou ou ebyen sou paj YouTube nou an. Nou anlve pati ki ofansiv la E nou ankouraje tout moun ebyen pou al gade video sa. Merci beaucoup Se la pral gen kote nou kote se buzz pastè ap kreye pou biznis li ka pi byen mache. Nap wè nan video sa li tou pwofite fè yon piblisite pou chanèl YouTube li kote se biznis nèg yo se la yo yo antre tout lajan yo. Bon m pap twò m pap twò ret pale m pap twò nan voye moute map ba nou gade kote nèg sa yo ap ranmase lajan. Tande! M rete konvenki, m rete konvenki aswè a gen moun ki pap dòmi. Bon, m pral dekrete yon bagay, m pral dekrete yon bagay. Depi se moun ki sipoze kontribye nan 40 jou sa ki poko kontribye, m retire somè yo. M pa konn si nou tande sa pastè a di la a. Depi se moun ki pa kontribye, ki te gen pou kontribye yo pa kontribye nan revèy li a nan 40 jou l la, Lap pran somèy yo. Bon, m ta swete lè pastè a pran somèy sa yo li ta gon ti somèy pou ban mwen paske mwen menm m pa gen somèy. Sa e video sa map fèl nan 2 zè di maten la sa vle di m pa gen somèy. Si m te gen somèy nan kabòn mwen m tap ye. Antoulèka pastè wap yon ti somèy ban mwen. Pito m kite nou fin gad rès video a. Bon ou pa ou pa gen dwa dòmi aswè a ou pa gen dwa dòmi depi se moun ki gen lajan letènèl ki dwe antre nan ou pap dòmi. Fò temwanye, fò rakonte la grandeur de Dieu. Chers amis, m rete 10 minit devan m. M rete 10 minit devan m. Chita pou yon moman. M rete 10 minit devan m. M pral priye pou ofrand de Salomon. Tout moun gade m pou yon moman. Pa distrè. Tout moun gade m pa distrè pou yon moman o non de Jezi o non de Jezi gen moun ki fè de gran sakrifis deja mwen di w map gade rapò w yo gen moun ki bay mil gen moun ki bay 2 mil gen moun ki bay 3 mil gen moun ki bay 5 mil gen moun ki bay 10 mil gen moun ki bay 25 mil gen moun ki bay 78 mil gen moun ki bay 100 mil. Frèz e sè, tankou lajan sa yo, m ta renmen konn kisa Bondye fè avè yo, tankou lajan sa y ap bay pou Bondye yo, m ta renmen konn kisa Bondye fè avè yo. Paske yo di Bondye pa bezwen lajan. Ebyen tout lajan sa yo kap bay Bondye a mwen menm nan nesesite mwen, si m ta jwenn yon ti bagay li tap byen itil mwen. Men si se pou kase kou pèp la pou m pran lajan, m deja pa gen lajan paske gen de bagay m pap janm ka fè. Sa vle di m konnen Bondye ap aji deja nan sal la la. Lap aji nan sal la, lap aji nan kominote a. Men nan minit sa a, o non de Jezi tout moun ki la. Gen moun petèt petèt tout tan pawòl ap pale a ou poko janm fè mouvman pa ou. Ou poko janm fè mouvman pa ou. Men kite m di w atravè obeyisans ou non sèlman le wayòm de Dye ap beni men men tout kalite de pòt ap ouvè nan lavi ou. Li enposib li enposib pou w ta sonje Bondye epi pou Bondye pa ta sonje w. Li enposib pou w pa bliye Bondye epi pou Bondye bliye ou. Nan minit sa a, m pral priye pou ofrand de Salomon. Ofrand de Salomon, jan m di, se yon ofrand de mil dola ou plis. Mil dola ou plis. Ofrand de Salomon, jan m di, se yon ofrand de mil dola ou plis. Mil dola ou plis. Ofrand, ofrand de Salomon resi twòp pou mwen. Ofrand de Salomon an resi twòp pou mwen. Kèm di nou an bagay sa twòp pou mwen m paka pale de li ou menm si w fè remak la wa di m yon bagay nan kòmantè a wa kite yon mesaj pou mwen nan kòmantè a tache tou like videyo a epi kite remak paw la nan kòmantè a e map remèsye ou menm tou ki gad videyo a de kòmansman jiska la fen pa bliye abòne avèk chanèl la pou ka toujou jwenn videyo.